Bonjour bonswa la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon vilaj de Dye ebyen nan moman nap pale la se yon espas ki kazi asyeje par les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti je di byen kazi. Sètadi prèske asyeje. Men ekoute, nan sa nap viv la a, kòm son ki vin jwenn nou, y a un son ki sòn de manyè pozitiv. Son sa a sonnen byen, son an odib. E son an m ta kapab di li pote yon mesaj pozitif. Kèl è le mesaj? Lapolis ap vanse trè byen sou. Vilaj de Dye. Men ekoute, nou genyen enfòmasyon konsènan lapolis paske mwen mete tout an èv pou wè si m ta kapab genyen kèlke enfòmasyon konsènan les membres du gang de ce quartier. M poko gen enfòmasyon paske nou konnen an kèlke sòt kòman lapolis la ap avanse. Men nou poko konnen kòman mesye yo menm yo kanpe pou y ap tann lapolis. Ebyen, di tèt ou ke mesye yo la yo menm, èske y ap mouri ajenou? Non. Yo pap mouri a jenou, men ekoute la polis li menm li pli ke detèmine. Jan m te bay nou enfòmasyon an se ke e sware vandredi 12 me a fòs lòd yo kreye anpil panik nan kan enmi an. Daprè enfòmasyon gen plizyè bandi ki ta yo menm jwenn lamò yo nan echanj de tir avèk la polis e pami yo ekoute byen. J'avais pas prononcé ce nom mais je disais Ti Izo. Men y ap Peter, ebyen anpil moun konnen li sou non Ti Izo. Daprè enfòmasyon se ta kouzen chèf gang Izo ebyen nan Vilaj de Dye. Ekoute byen. Pa bliye mwen pa renmen afole nan domèn enfòmasyon. Se sa k fè sa ka rive m p ap fè vyouz. men m just bay reyalite konprann byen wi sa mwen mete nan tit yo se yo menm mwen toujou trete m pa vle fanatik yo al afole pou yo wè mwen mete ti izo tande byen wi ti izo pou yo konprann ke se izo vilaj de dye ti izo se le kouzen de izo vilaj de dye son non se piter m kwè misye te nimewo 2. nan blòk Matisan. Peyi a debouche sou yon lojik Bwa Kale, e Bwa Kale sa a, ebyen, Bwa Kale a jere pèp ayisyen an. Bwa Kale a bon pou pèp ayisyen an, e se petèt Bwa Kale a ki pral pwouve ke peyi sa a kapab rale yon souf avèk bandi ame yo. Konprann byen. Donk, pou sa ki gen a wè ak Vilaj de Dye, tout kamera nou, tout dwon nou brake sou vilaj la. Prèske a chak minit, gen enfòmasyon k ap tonbe, men nou menm nou la, n ap pote enfòmasyon ba ou jan sa dwe ye. Mwen prale nan departeman di Nòwès, se sa? Senlwi di Nò, se nan departeman Nòwès. Tande byen! Sa fè 2 zan depi ke nou te konn tande yon bandi, paske banm di yon bagay, depi nèg la ilegal, menm lè l konn kolabore a la polis ou pa, bandi. Pa egzanp si w ap pran operasyon k ap mennen la a, depi l genyen 2, 3 nèg ladan l ki pa la polis, bandi. Eske nou konprann? E misye, mesye Tirach, nan yon premye tan misye te fè sanblan ke li renmen popilasyon an. Men par le simple fait ke misye vin ap fè yon seri de menas sou moun yo, e l vin transfòme tèt li an Robin des Bois. Paske si mwen menm m ap chache foto Tirach m pa ka jwenn li, sa vle di bagay la te vrèman difisil. Ebyen, jounen jodi a la fò m di nou ke, tande byen wi, a nèg Tirach te konn ap batay yo, se de nèg, ki te gen sosis yo mare avèk nèg lakwa peris yo. Paske lè w pran yon nèg tankou Zayèl, Zayèl se te degouden ak senkann kòb, m vle nou konprann wi, avèk chèf lakwa peris la, nèg ki konn ap pale kounye a, nèg ki rele Meyè a. Konprann byen. Pifò nèg sa yo ki te anfas Tirach gen anpil nan yo ki mouri. Men Tirach la toujou. Ebyen kounya la fòm di nou ke nèg sa yo gang kokorat san ras la gentan delege yon pil jenn gason la pou antre nan komin senlwi di nò pou al simen la twoublay. Nèg yo voye yon voice bay tirach pa bliye m di nou tirach la son bandi tou voice sa mwen anvi pasel wi men gen kote m pap fin kite nou tande pawòl yo paske. sa konstitye yon sòt de menas. E nou konnen, depi se konsa, YouTube ap gen pwoblèm avèk li. Yo Tirach, ou gentan sou sòl la, nou te nan figi, nou anwo do, ou pat janm rive sou nou. Nou gentan ateri jan klè. Nou gentan gen tout kontwòl la. Nou gen pou n desann pou n pran kontwòl mache a, kontwòl tout Rivyèba, kontwòl Degranj. Pou gen yon bon kontwòl tout Senlwi nèt e jeneral meyè n ap tann la. M tande yo e yo ap jere pèp e pèp pa menm ka jere yon pa menm ka met anyen sou ti grapyay se bagay sal ou ye n ap moutre nou sa k batay tande ou pa menm ka fè e a menm. Bon se Erick. Ou panse e jwèt ki pral gen la nou pral moutre sa gumen la. Misye panse zaï la Erick. Ou panse zaï la Erick ou pral santi sa ou tande ou tande ou tande nap rive sou ou nap rive sou ou solda nou gentan sou wout ou tande nap rive sou ou ou tande nap vin kraze sol nan mou chache kote ou nap moutre w sak batay tande ou deja konnen ou tande sa m di w lan tande wap jere pèp. Ki pèp sa ye? Lè n rive, n a pran tout resèt nan men w, tout bagay, nou pral jere mache, nou pral montre w sa k gen la tande, n ap montre w bagay tande Dji. Ou tande, m ti chèf se li n ap fè vole, n ap fè vole, ou tande tout pwojè n gen pou n ap ateri sou ou e n ap frape pi fò otorite nan vil lan tou wi, Konn sak genyen nou menm e genm sa nou fè nou menm lè nou rive sou nap moute sèl lòd nap fin tann nan jeneral meyè la epi sòlda ateri epi nap moute yon sak batèy granmoun paske sòl la gen kòb dòdò wap jere pèp nap vin moute yon sak jere tande ou tande jan klè nye la nou gentan gen tout kontwòl menm tèt bonò a ap sou kontwòl nou papa nou gen poun desann dan sou anba ou tande tout kote sa yo nap jere tout sa yo pou nèt N gentan gen antèn sou sòl sa yo wi, ateri pou n ateri sèlman. N gen antèn sou Tiranch, nou gen antèn sou Ogono, nan Biskòk, rete sou Mòn Negranj, nou gen pou n ale pi fon. Nenpòt lè n vle, Tirè, Sent Tirè la w tonbe. Chak jou gen nèg k ap vann gaz nou. Ou pral tande, tout sa k ap jwe w, tout sa w gen ale, ni ale yo tout, si tout nèt, n ap kraze sòl nan mou. Fò vole, ti felikè, w ap fè kòb, w ap fè kaka, w ap fè kòb. N gen bagay nan men n pou n goumen. Nèg sa mzou nan gen bagay. Soufle n ka bò ti video bon bagay wi. Gen bagay nan men w pou n goumen ou tande. N ap kraze sòl la nan men w nèt. Antouka m fè anpil jimnastik la pou m kapab pèmèt ke voice la li pase swa paske gen anpil pawòl ki repete ladann e pawòl yo se pawòl dezagreman, pawòl menas e tande byen banm di nou bagay ou wè gen anpil jan nou pale isit si se fransè Nou te pale. Gen anpil chèn ki tap gentan fèmen wi. M pa menm bezwen ba nou eksplikasyon men gen anpil chèn ki tap gentan fèmen. Paske YouTube la gen anpil règ tanzantan gon pakèt règ kap vini pitit. Sa vle di fòk nou mete nou on time. Mwen prale nan zòn Savannawoch. Map tounen sou Muscadin wi paske komisè Muscadin frape. Zòn Savannawoch. Se dans le département de l'Artibonite. Yon pakèt kote wi, gen Delann la, Savann a Wòch, men fò m di nou zòn Delann nan gen yon fiksasyon sou li paske depi lè premyè voice t ap sikile kòm kwa Izo ta Delann, ebyen gen anpil bandi ki nan zòn sa vre. Konprann byen wi, gen anpil bandi ki kòmanse ap vide kò yo nan zòn sa. Dayè gen nèg yo orijinè zòn nan. Sa vle di yo gen posibilite pou yo fè lòt nèg vin kache nan zòn sila. Tèt chaje. Genyen yon manm gang Gran Grif. Eske je byen pwononse sa? Gran Grif. Misye al nan zòn Savann a Wòch. Tande byen wi jan m pral ba nou estorya. Misye pran nan Bwa Kale. Gen 3 videyo. 2 videyo kote y ap poze misye kestyon. Epi twazyèm videyo a se kote l ap boule. Yo mete dife sou li. Ki sa k pase? Misye te nan baz Gran Grif, men gen enfòmasyon ki fè kwè tou misye te fon pase nan baz 5 segond. Ki sa li? Misye al nan zòn nan, misye al kache. Men misye ap chache rekonstitye yon baz. Kounye a la a, lè misye vin nan zòn nan, dayè fò m di nou ke pou dosye sa a m goumen anpil paske lè m fèk tande sitwayen an m di, Ey! Misye s on egare. Si l pa egare konnen. Son moun fou. Sil pa fou, konnen li pran pòz li egare oubyen pran pòz son moun fou la pou yo kapab bal chans poul pa pran bwa kale. Sinon li sou. Ebyen m tal chache gen plis enfòmasyon. Tande byen, lè videyo yo vin jwenn mwen, ebyen son sitwayen ki te nan baz la epi misye ale anba. Men, moun yo andeyò a kounya a se de moun ki yo menm toujou ap chache, y ap veye move grenn. Pandan gen de twa nèg anba raje a la, nèg yo ap mache, misye wè nèg yo. Misye di, Mesye, kote nou prale lè sa a? Nèg yo di misye konsa, Monchè, ou konnen, baay yo rèd, y ap bay bwa kale. Se nan mawon nou ye la a, n ap wè kòman n ta kapab frèt tèt non. Kounye a misye antre nan lojik la tou. Men, sitwayen sa a te kòmanse bwè ti gwòg li. Li pa sou. Pa bliye, lè w kòmanse bwè gwòg, ou pa sou, kòmsi ou jwenn yon ti koulè kanmenm. Lè w gen koulè nan tèt ou, gen bagay lè w ap pale kòmsi se prèske se ap yon fyète pou ou. Lè nèg sa a di ke, Mesye, enben se menm baz la nou ye. Kounye a nèg yo chita. Nèg yo voye achte kleren. Nèg yo ap bwè kleren. Bwè kleren, bwè kleren, kounye a misye ap bay anndan vant li. Lè misye fin bay anndan vant li nèt, kounye a la a, nèg yo kenbe misye, yo mare misye, epi kounye a la y ap poze misye kesyon. An n tande nou. Nèg Gran Grif yo pa t janm lage gonm sou moun. Se Entènèt ki te konn fè pwogram pou yo montre moun ap lage gonm sou moun pou yo te kapab blofe Gran Grif. Men gran grif tap defann petit rivyè de latibonit. Se koman ou rele, se koman ou rele menm nan paw. Misye Steeve Pierre ui mesye, misye pitit Telisme. E non bandi paw la ou menm, e non bandi paw la. M pa gen non bandi paske m sot bò la verite de la vi. Pa gen pwoblèm. Ok mesye. Ou pat gen swit non lè w te nan baz la? Non m pat gen swit non paske m te konn Odma, Odma te konnen m. M te konn Nickson tou paske l te konnen m. E non twòp tan m te toujou pale l de verite a paske. Ou pap ka viv nan nouvèl vi a si w pa gen verite lavi e lajistis. Men Loutrop pat vle pale m paske l te toujou vle gen kòb. Men Odma avèk Nixon te dakò pou yo te kapab viv yon vi reyèl. Paske lajan. Esperans di avèk Jak. Fè zèv a li menm wi. M pap di sa pou m karese nou mesye paske m pa mande nou gras. Paske menm si m mouri jodi a m prè pou m mouri paske m travay pou sali m. Paske apotre Paul di, Si il a te posib de rester a la vie. An silans. E nou kap poze kesyon pa kap bay moun temwanyaj. Nan nou mèt pale wi paske fòm pale de la parole paskel se lavim. E menm sim ta mouri depim mouri pou la parole m pap pè mouri tou. Yo, kote w soti? M santi pèt rivyè de latibonit m se pitit esperans dye te esperans dye se pitit telisme telisme se nèg kalfè. Konbyen tan ou genyen depi ou te konbyen ane ou te fè nan baz? Aktyèlman. 400 ma e pa 400 mawozo non finalman ou te di nou wi 5 segond. Bon se depi lè peyi a te kowonpi m te oblije al nan 5 segond mesye paske m te vle pou peyi a te kapab chanje Men nèg ki te nan pouvwa yo, yo pat janm. Konbyen ane w te genyen nan 5 segond? M pa sonje konbyen ane mesye. Ok. Apre sa. M pa pè nou tou si m pa di nou konbyen ane. Pa gen pwoblèm. Paske menm si m ta soufri jodi a, l prè pou m soufri pou lete, pou letènite. Ok. Apre sa, lè w te vini nan baz Gran Grif, konbyen, konbyen ane w te fè? Depi ki ane w vin nan baz Gran Grif? Monchè, se mwen menm ki te onksyon kte sou odma. Ou kte, ou kte kisa? M te onksyon kte sou odma. Ou te onksyon kte sou odma. Wap wè lè odma ou mouri se lè yo te fin. Non jè pa monchè. Non kite nèg la pale mesye poko met men men. Odma te renmen w anpil Nixon. Se sak fè l te nome w kom jeneral. Paske l te konnen menm si l mouri, wap ka jere baz la. E odma tap goumen pou ti rivyè te kapab nimewo 1 nan tout Ayiti. Paske Ayiti nou gen yon pakèt richès. Lè nou gen Lestè, nou gen Sen Jeròm, nou gen Fò Krèt a Pyèwo. Lè w eksplò. Twòp pale anpil. Ok patwon, m pa pale anpil. Yo mande w ki zam ou te konn pote pandan w te nan Senk Segond Vilajdedye? M pa sonje ki zam egzakteman paske m te konn pote tout zam yo, se mwen ki te prezidan baz la. Ok. Paske m te Otma. Apre sa, apre sa, pandan ou vini nan baz Gran Grif, ou pale nou de Gran Grif tou. Yes. Ki zam ou te konn pote nan Gran Grif? M pa sonje ki zam egzakteman. Ou te, ou te dèyè do ki chèf, ou te dèyè do ki chèf menm? Nixon se jeneral baz la. Odma te prezidan baz la, Odma mouri, se Nixon ki vin ranplase Odma. Je suis le la verite et la vie Lil nevyon ou pè kè pa mwa paske ok pa gen problem ou tap pale nou de moun ki te dè ou pale de nou trop yes nou trop se nèg ki te pi mechan nan baz Gran Grif paske se li ki te toujou chwazi pou moun yo mouri paskel pat vle pou ti rivyè devlope paskel te right. Li te rayi ti rivyè anpil. Pa gen pwoblèm ok. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous connaissez le reste. Kawotchou, du feu et puis yo voye w al jwenn m pa konnen si se lisifè ou kwa. Tèt chaje. Ebyen fò n di ke nan entèval la genyen komisè Muscadin ki frape fò. Genyen yon endividi non li se Mackey Christopher oubyen Chrostopher alyas Ti Bebe. Misye mouri nan Miragwàn presizeman nan lokalite Sen Michèl kote li te 10 è nan maten samdi a Mesye sa se yon prezime asasen polisye Mackenson Printemps ki sòti nan 25 èm pwomosyon daprè komisè Jean Ernest Muscadin sa li bay nan jounal FCNHaiti. Ti bebe se yon manm gang 5 segond ki gen nan tèt li Izo ak Manno Vilaj de Dye. Daprè chèf pakè Miragwàn nan, prezime kriminèl sila te al refije nan Fondènèg, li te akonpanye bandi. pou lavi deja stope pa komisè Muscadin sa fè 2 jou tèt chaje. Madichon nan dèyè bandi yo, bandi yo ap kouri a goch ap kouri a dwat m te di nou gon bagay kap rive nou pat janm pran sans sa m te di nou an m te toujou di nou sa m te toujou di pèp ayisyen mwen menm bandi fè m retire anpil zòn nan jewografi m men kisa m te di m te di an retou lè yon nèg ou se bandi Ou fè moun retire anpil zòn nan jewografi yo, men konnen byen ou menm gen anpil zòn ki pap ka nan jewografi pa w la. Enben se sa n ap wè jounen jodi a la. Gen anpil nèg la a k ap pran zòn pwovens, men yo bliye si zòn sa a pa t kapab nan jewografi yo. An, zòn sa a pa t kapab nan jewografi yo. Osi senple ke sa. Wap fè moun kite Site Solèy, wap fè moun kite anpil lòt zòn, ebyen ou konprann se tout zòn kap nan jewografi w? Jamè. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay, epi aprè kès kon di? A la pwochèn!